Bonjou bonswa tout moun yon fwa ankò nou rete ansanm avè ou nou se sofia TV 83 tou depan kote ou ye a e ki kote ou pral tande enfòmasyon sa yo yon gwo plezi poun toujou kenbe ou enfòme sou tout dènye nouvèl yo sa kap pase an ayiti ou a letranje. Vin konnen ke pi gran enfòmasyon ki sanse ap domine an ayiti nap di ke se. Yon masak ki fèt ayewoswa oubyen o nivo de zòn Ti Tanyen kote ke bandi ame yo arive e touye plizyè moun se kriminalite gen plizyè pèsòn tiye epi 2 mezon ensandye pa 2 bandi nan zòn Kabarè ebyen bandi yo menm yo tap fè e lalwa e yèswa e kote ke gen plizyè moun ki arive mouri kankannen ebyen nan dife si nap gade imaj yo gen yon fiziyad ki pwodwi a sos matla nevyèm seksyon e komin kabarè nan lannwit 29 pou louvri 30 novanb 2022 a gen plizyè pèsòn ont ete tiye e pandan tiyri sa. Ebyen malfra yo ki te egalman ensandye plizyè mezon, oken bilan nèt ankò disponib e sou sitiyasyon ki rete trè tandi ebyen rezidan e moun sa yo ki kontinye ap fwi ebyen lafirè dè gang ame ebyen yo fon apèl dezespereman avèk otorite etatik yo e ki yo menm ki pa montre ke yo gen anyen ki enterese yo ebyen nan sitiyasyon e ki genyen o nivo de peyi a ebyen jan ke nap diw li yè swa se te anpil rèl anpil moun ki arive e pèdi e fanmi yo ebyen o nivo de e zòn e kabarè ebyen nap diw nan minit ke nap pale la yo genyen e anpil moun ki. Yo menm yo oblije kite zòn nan paske bandi yo yo ap fè e lalwa yo touye enben se yon gwo masak ki fèt a yon swa nan sos matla e kote ke bandi yo yo arive touye moun yo boule epi yon ekip moun ki mouri enben yo boule yon kantite kay avèk tout moun ladan yo Ebyen e genyen video avek tout foto ki trè chokan ebyen bagay sa genlè grav nèt kote ke moun yo oblije e paka e lage pou kont yo ebyen nan sous matla bandi ti tanyen kote chèf gang bogi li menm ap dirije yo sanse anvayi e popilasyon an ebyen o nivo de zòn sa ebyen ann fon ti gade imaj ebyen nou pap gade video kote ke trè chokan kote ke moun yo arive pèdi lavi yo malere ki a antre lakay yo yal pran repo ebyen se bandi ki atake yo. E mezanmi blan kominote entènasyonal la mezanmi pèp la kòmanse bouka avèk nou tou paske nou ale nou di ke nap vini poun kapab vin pote yon sipò ansanm avèk pèp ayisyen an jodia nou wè sa kap rive nou wè se bandi ki kote zam yo pase se nan gran peyi yo pase paske bandi yo menm yo alèz bandi yo fòk nou di w ke bandi yo se florida yo bwè ebyen fòn sispann ap achte florida paske se florida ki pèmèt ke yo menm yo pa wè yo konn fè bagay maji ebyen se li menm mesye yo bwè. Egal lè w bwè sa li menm ou pa konn ou pa konn manman w pa konn papa w pa konn pitit la di ke ou preske menm jan avèk Ariel mwen genlè ap mande eske Ariel se pa Florida e li bwè paske li pa benyen konnen si moun ap viv si moun ap mouri enben konsa bandi yo ye tou bandi yo pa bezwen konnen si moun ap viv si moun ap mouri sa vle di ke sa yap fè nan tèt yo a se li menm enben se akoz de Florida enben m panse ke fòk otorite yo si otorite yo pap bwè Florida enben fòk yo ta eseye sispann e bagay sa pou yo pa rantre nan peyi a paske se li menm ki pèmèt ke mesye yo eksite. Mesye yo san fwa ni lwa ebyen kote ke yo menm yo ap touye moun ebyen jan ke nou di w li se vyolans arme de bandi fon koule di san a kabarè sa pase yè swa. Kote nou finalman rive jwenn temwanyaj kèk moun 2 notab nan zòn nan pou pale sou sak rive yè swa lan plizyè kay boule anviwon. Yon dizèn moun ta pèdi lavi yo nan sous matla nevyèm seksyon kominal kabarè. Dega nèg ak zam yo fè nan lannwit la konsiderab. Nou gen avèk nou Saulner Mazier ki se pastè yon legliz nan zòn nan men nou gen tou Kesnel Thelusma ki se pwofesè e ki anpil fwa entèvni sou antèn nou pou mete otorite yo an gad sou Tout danje sou zòn sa a te toujou reprezante avèk prezans nèg ak zam yo depi nan Kanaran. Tesnel Thélusma Bonjou Bonjou pastè. Pierre Renel Monchè se yon kanaj Se yon kanaj se yon masak Nou pa gen mo pou esplike l Sa vrèman touche nou fon fon fon di kè Paske depi anviwon prèske 2 mwa la Paske depi le 7 nou anba yon touman nou anba yon tray. kote ke vrèman gen yon gwoup ame ki okipe zòn Lafito e Ti Tanyen, mwen menm mwen vle lanse yon kri dalam, Pyè Renèl, paske gen anpil denosyasyon yo, yo fèt ase lontan, mwen vle lanse yon kri dalam, mwen vle mande lapè, mwen vle mande lapè avèk tout ekip Ti Tanyen, sa ki gen zam, sa ki pa gen zam. Avan ou mande lapè, sa nou bezwen konnen se kisa ki pase egzakteman Yè nou kwè ko gon legliz nan zòn nan, yo pale de anviwon dizèn, ou presize pou nou se 14 moun ki mouri, eske imaj yo ou genyen yo se de bagay yo rapòte w oubyen ou viv sa wap eseye dekri la a? Mwen mwen viv evenman an, mwen viv evenman an epi anviwon 14 moun Pierre Renel mouri ensandye, brile kote ke. Pandan kèlke jou, moun sou Smat la t ap eseye pwoteje zòn yo. Men ou konnen konfli zòn a zòn, moun a moun kapab toujou gen diferan nan pèpolasyon nou ya. Men yè swa, dizè pou ale nan onzè di swa, te se yon kanaj. Anpil kay boule sou zòn Gran Chemen. Anpil moun mouri, de moun ki boule, de inosan ki boule, se yon bagay ke ou pa menm kapab imajine. Kiyès ki komèt zak sa yo? Ebyen, ta, se yon gwoup, se yon gwoup ame, paske gwoup la te anfas, nou konnen gwoup ki ame ki okipe tout zòn 70, ki okipe Titan e Lafito, donk, donk se avèk moun sa yo te nan konfli, donk ki fè ke kanaj sa rive fèt yè swa. Men Pyè Renèl, kòm ou konnen lè a yon ti jan kout, mwen ta, mwen ta renmen, paske nou menm, se lapè nou bezwen Pyè Renèl. Peyi Dayiti rive nan moman nou pa lan gè avèk etranje, nou pa lan gè a etranje, se nou menm pwòp Ayisyen, nou se menm san, nou menm koulè. Mezanmi nou mande lapè, lapè antre nou, nou se menm nasyon. Titanyen, Lafito se yon sèl seksyon kominal jous matla, Kabarè gen 4 seksyon kominal Pyè Lenèl. Nou pa divize, nou se yon sèl. Mezanmi pou nou gade valè mizè moun ap pase pyè remè lè moun yo vin nan mache se yon pwoblèm pou yo pase sou wout nasyonal nimewo 1 an mezanmi yèswa si nou gade kèk imaj ma pataje kèk imaj avèk nou mezanmi se bagay sa yo manman pitit papa pitit mwen menm santi sa fèm mal mesye mande lapè mesye lapè pou nou mesye li pa posib pou nou menm etanke moun nou souke san nan nou. Au niveau de zone wap pale la ki motivation neg ak zam yo ki deside piye boule touye anvayi kay moun yo anvayi zone nan kisa yo genyen kom revandikasyon. Revandikasyon yo etanke mas pèp, etanke pèp nou pa konn revandikasyon mesye yo Pierre Renel. Revandikasyon mesye yo li rete pwòp a yo menm. Paske etanke sitwayen pèzib, sitwayen nap viv nan kominote, nou trè pèzib. Se rete nou rete wè nou atake. Nou pa konn tèt li, nou pa konn pye l. Se sèl mesye ki gen chèf lan tèt yo a ki te ka bay esplikasyon egzakteman kisa yap mande. Sa revni o gouvèneman, sa revni a Mesye Ariel Henry ki konnen kisa mesye yo gen kòm revandikasyon. E nou menm etake pèp, nou ap bat pou nou bay tèt nou lavi, nou bezwen lapè. Kounye a li revni o gouvèneman ki pou di kisa mesye yo bezwen, chita pale avèk yo. Men nou menm nou pa konn bagay konsa, nou sèlman rete ekri nou anvayi. Pyè Nenel, Lacito pa gen sitwayen ankò, Lacito pa gen moun ki ret ankò, Simonèt pa gen moun. Kri ou te konn lanse yo, yo te rive nan zòrèy otorite yo. Petèt jodi a nou pa t ap rive la e w ap konstate avèk nou maten an sa pastè a kalifye de yon kanaj. Èske ou gen mo ankò ou ka di lè nou sonje tout efò ke w te fè pou w te evite ke nou rive la e maten an parapò a degradasyon sitiyasyon? Ki mo w vle plase? E yon lòt fwa ankò m salye w Pierre Renel. Mèsi pou opòtinite ke w ban mwen pou m ka ti pale sou Karayib nan tè a. Jan pase a sot di a, nou pa twouve mo e nou pa gen oken vokabilè pou nou dekri sa ki rive a. Men Pierre Renel, jan w sot di a se te previzib, sa k rive a li te previzib paske li gen 2 zan. Depi ke nap kriye, nap rele o sekou sou sak pral rive la, e nou pat janm swete l, men otorite yo te fè la soud orèy, yo pat konn tande, ebyen nou rive la. Sa ke mwen map di, map di w Pierre Renel, sou kesyon ke w sot poze Bastien an, dènye kesyon an, e sous map, nevyèm seksyon son kote ki trè rich, paske son. Lokalite ki gen yon pakèt ong, òganizasyon entènasyonal, kote ke gen Lafito Global, gen Pò Lafito, gen Sina, gen Monè Dayiti. Sa vle di ke gen yon batay denterè, se pirman batay enterè kap mennen, kote ke gen kote ke gen de gwoup titanyen ki enstale, gen mesye sou smat la menm ki fè rezistans, kote ke yo vin nan fas avèk nèg titanyen yo. Mwen sa ke mwen map map di ke rennen sou kesyon sa. Map pale avèk e moun sous pat la moun titanyen prensipalman moun titanyen e mesye titanyen yo jèn fanm jèn gason mwen salye nou e mwen pwofite fè ti pale sa avèk nou mwen sonje dènye fwa mwen te pale nan radyo karayib se lè yo te kase se lè yo te se lè yo te kraze prizon e si titanyen an gadavi titanyen an kote ke yo te pran 2 zam. Nou te ale avèk yo. Apre n te fin pale sou Karayib, m te lanse yon mesaj. Yo te rele m nan telefòn. Yo di, Krisler, nou tande ou. Zam nan nan men ou, nan nan men nou. Ou mèt vini n ap remèt zam nan. Se pou m montre ou nivo de grandè ke aksyon sa a ke nou te poze a genyen. Fè ke nou ka tande moun. Mwen pa konn kiyès ki chèf nou. Mwen pa konn kiyès ki nan tèt nou. Men mesye jodi a m ap fè ti pale avèk nou. Ann sispann batay antre frè nou ak sè nou. Ann sispann divize antre nou. Yon sèl lè nou ka gen fòs, se lè nou ini. Nou leve la a, nou se pitit Kabarè, nou se pitit Ti Tanyen sous matla. Nou dwe antann nou pou nou viv ansanm. Se sèlman nan antant sèlman nou va jwenn. e ki pap bon pou kabarè fè le pur e sesi rout nasyonal la pa fasil ditou pou moun pase sa vle di rout nasyonal nimewo 1 an peyi nan sitiyasyon sa epi Anèl m panse jodi a nou an fas yon sitiyasyon kote ke pa gen leta leta pa egziste lapolis enpuisan polisye kap sot travay pòwoprens se nan cha pou yo pase pou yo vin travay kabarè sa vle di m pa bezwen di w polisye k ap sot travay Pòtoprens wi, se nan cha pou yo pase pou yo vin kabaret. Sa vle di ke nou nan sitiyasyon kote ke menm lapolis pa ka bay tèt yo sekirite. Nan sitiyasyon sa a nou ye la, sèl bagay ki pou pèmèt ke nou sòti, se sosyete sivil la, pastè, prèt yo, tout moun, pwofesè, tout moun pou yo met tèt yo ansanm pou nou al pale avèk mesye ak zam yo. Yo ka tande moun. Sèl bagay ke mwen m konnen ke mesye a zam yo, yo pa de dyabl. Menm lè gen ladan yo ki fimen, gen ladan yo ki pran florida, men. Se sa, anpil moun pral mouri. Wè jodi a, mesye a di 14 moun mouri. Sa vle di ke nou pral gen plis moun ki pral mouri. Wi, n ap gade imaj yo, epi se si e sèten, nou kapab konprann medam mesye, nou eseye mete yon imaj plizoumwen ki akseptab ke nou kapab moutre pou ou, men n ap mande w de gras pa pataje jan de foto sa yo sou rezo sosyo yo, sou Facebook ensidswit. Bagay yo trè grav. Dayè nou konn abitye wè jan de imaj sa yo, menm pou ou menm, pou pitit ou, timoun ou ki pral jwe nan telefòn yo, Evite pase e moutre imaj yo pase a yo chòk, trè trò trè trè chòk e se youn nan rezon ki fè ke nou menm nou senpleman moutre w ti pati sa kote kèk kay ki boule men gen bagay yo bokou pli grav ke nou te kapab konprann jan nou di l la. Wi frè pa m. Wi, n ap kontinye ak enfòmasyon yo. Ebyen nou prale sou atak kote ke bandi te manke touye pitit mèt Renòl Jòj, ebyen mèt Renòl Jòj ki. idantifye agresè pitit li yo epi li egzije pou yo kapab voye manda e nan yon mesaj vokal e lòm de lwa Renold Georges li trè ajite li egzije direktè jeneral polis nasyonal la pou l kapab e ranvwaye imedyatman polisye ki te agrese pitit li a ki rele Sarah Hélène Georges lendi. Hein. Eh bien, monsieur dit c'est policiers qui attaquent Petite Lia. En effet, selon M. George, les agresseurs sont des policiers affectés à la direction départementale de l'Ouest DDO. Mais le responsable, eh bien, il a déjà confirmé que c'est eux-mêmes réellement policiers et DDO.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 Maître Nol George croit que ces hommes n'ont pas fait l'académie nationale de police, sinon ils, ils sauront, eh bien, ke litilizasyon de lam a fe e lè dènye rekou ebyen jan ke Renold George li menm di li ebyen se polisye se polisye udmo se yo menm ki te arive atake pitit li fòk nou di ke gen yon pil ensidan kap rive nan peyi a se menm polisye yo paske polisye yo nou konnen ke aktyèlman la polisye yo yo nan gang ebyen polisye yo yo menm yo nan tout malvèsasyon ki genyen wi nou prale nan kad. et bien, séance de confrontation entre Léon Charles, Dimitri Ira et Jean, la guerre civile, et eh bien, dans le cadre assassinat ancien président Jovenel Moïse, aux séance de confrontation, été faite mardi 29 novembre 2022 entre ancien directeur général de police nationale, là, M. Léon Charles, ancien coordonnateur unité de sécurité générale du palais national, Dimitri Ira, et ancien coordonnateur du palais national, Jean Laguerre Civil. Et eh bien, séance a été bien déroulée de la vie des avocats des accusés. du palais national, Jean laguel Civil, selon Maître Augustin jean michel du cabinet Georges, avocat de Jean Laguel Civil, eh bien, il dit que séance là et bien déroulé, et client là répond avec toute question, Juge instruction, il dit attendre les autres phases de la procédure.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 An n al gade yon ti videyo, ebyen videyo sa l pral pèmèt ke nou kapab apwofondi nou ebyen nan menm kad dosye yo e kote ke nou konnen ke e jij la li menm li te fè yon gwo koze la kote ke l te fè mesye yo te konfwonte youn avèk lòt ebyen pou l kapab jwenn endis.